Sè Manèt kòman w ye? M pa pi mal non mwen la. E medam yo? Yo pa pi mal non, sa k pase ou konnen m pa sòti fasil. A ok. M pale avèk sè a nan telefòn pito. Ok ok. Ou konn peyi pa bon tou sa. N ap fè pridans pou nou pa mete apse sou klou. Tèt chaje sè. Ou di m nou pa gen anyen. A vrai dire nou nou pa vrèman gen anyen. Menm de avèk Emma la nou ta fon ti pale anba a. Ooh chère Manette. Emma chanje nan menm konplètman. Chanje ou di? Ou di chanje? Emma chanje. Pozitivman oubyen negativman? Trè negatif. Moun mwen te genyen an m pa wè l ankò. Depi yon fanm chanje ou konnen son sèl bagay li m ka di. Lè w wè fanm nan resi chanje, wè l pa plenyen ankò, ou mèt konnen e hen bagay yo grav. Depi w wè l te konn ap plenyen de yon bagay, ou wè li chanje ou mèt konnen l kòmanse rasazye. Kisa Emma te genyen? Emma, pandan m t al nan pwovens m t al wè moun lakay mwen yo. nan moman m te m pat pale avèl lèw an provens nou pa gen chaj alò pa gen siyal wi ou trè bèl ou trè bèl pa gen siyal epi m pat pale avèl a tan kounya menm ak te bezwen pale avèk manmanm avèk papam nan moman poul pale avèk yo a pa gen telefòn ki disponib lèm retounen la madanm nan pa vle tande kòmsi se kay yon fi m te ale oubyen se se sa m di yo se sa yo vin dil. Konprann? Madanm nan fache avè m depi lè m sot andeyo a, madanm nan ap kraze kè m, pala e mal pa tande m, Emma pa wè l pa tande m. Menm sot anba la m ap pale avè l. Pawòl la, pawòl la mande chèz. Non pawòl la mande chèz wi. M ka chita? Wi, ou ka chita wi. M pa ta vle l soti anba vre. Non m poko pò. Vini an n ap pale la a. Monchè antanke granmoun, ou wè mwen menm? M pran sant yon bagay ki santi di ant ou menm avèk Ema. Ant fanmi, ant sè a sè, bagay yo prale mal pou mwen paske m pi gran ke Ema. Ema parèt pi gran pase m ekonomikman paske se li ki ede m, m pa ka wont di l. Dezyèman ankò, santimantalman palan, m te pale avè w mwen menm. Emma gen konbyen tan li pa t janm te nan moun li te fè respè l. Ou rantre nan vi l, la ankò m pa ka fè chwa pou Emma. M ka bay yon konsèy, men m pa ka fè chwa pou Emma. Humm e gen bagay sèm dim nan telefòn dènye pale m pale avèk li m pa bezwen sam diw sam te dil men bagay yo pat fèm byen ditou paske moun nan se nan sosyete a li ye sosyete a se 3 a 4 moun ki fèl kote gen 3 moun gen 4 moun ki fèl se deja yon sosyete fanmi nou te mete nou lekòl ou paka anpeche Yon moun pale avèk yon moun. Ah, Sè Manèt. M ap ba ou yo an gwo, m pa bezwen an detay. Eskize m, m pa di m ap pa pale a moun non. Men pa kont, m te vin jwenn yon mesye lakay m a. M te gentan gen yon nouvèl dabò, li te di m gen yon mesye ki te mennen siz li tounen, yon lè siz li te fè yon dezòd, mesye a te mennen l tounen, m ka konprann sa. Men mesye a tou ki bon fil vini lakay m a toutan. Sa vle di kisa? Apre ke m te vini, m jwenn men mesye a nan kòlèt rad Emma, kòmsi son moun ki pral bo avèk Emma. A, te ka rete yon pay la, ap retire yon ti pay pou li, tankou mwen menm ki gendwa fè sa konsa, m retire yon ti pay pou ou. M pa gen pwoblèm, e sèm ou ye, m pa gen pwoblèm. Ou te wè bouch li nan bouch li? E sèl sa k te rete wi. Ou te wè men l nan tete l? Bon, m pa konnen si pa pandan m ap parèt la l rale men l. Sa se, sa se imajinasyon toujou. Mwen jwenn men l, e ben cheri doudou, ou konnen m renmen sè w pa vre? Ou konnen m renmen Emma? Bon jiskisi mwen menm toujou gen dout sou li paske si w vini ou jwenn yon moun ap pale avèk sè m nan salon lakay li ou parèt tankou yon moun ki te kòmsi ki te deja byen bande ki te deja nan nan ou wè nan fanmi m mwen menm moun pa konn manyen moun moun pa konn bay fanmi m kou. Ou pa bezwen fanm non kitel. Ou tande sam diw. Sou gen dout de sè mwen m pa byen pale fò paske lèm nève m pale fò. Sou gen dout de Emma ke w kite Emma. Paske m pa kwè moun nan ta foul ta anraje poul ta gon moun se nan salon lakay li epi bagay konsa pa konn rive lakay nou. Afè dim ou jwenn yon moun kap pale avèk sèm ou vin fè gran panpon w ou vin ap fè bri m tande w mete men nan kòlèt nèg la ou voye pye ou tèlman voye pye a se Emma ki pranl Atansyon paske figi moun nan e paspò l li ye si figi sa si si l te si kout pye sa te pran l nan figi kisa k t ap pase m pa t ap jwe avè w jan w wè m kanpe m ap pale avè w la la m t ap fè tankou m bliye w pou m te kapab atrap ou e m t ap voye w anlè m pa t ap atrap ou e kote w wè m ye la mwen menm m pa piti ok mwen pa piti. Kiyès sa? Magali, sa va endis dwèt non madam. Ou manje lakay Magali deja pou konnen l ba endis dwèt. Pipo ta va bal tan madam. Magali gen pou l bat ou menm ok. Mwen ap bat l ankò nan tripotay. Men fi sa a li tripotay vre. Oh! Magali konn tout bagay kap pase. Aji a pat dwe fini non madam. Sa pat dwe fini an? Manje a. Kon li pat dwe fini an Carlos? Manje gou sa madam. Pou m pran tout tan sa ak ti bagay, ti bagay sa madam. Hein? Te sipoze fè anpil tan ladan li. Humm. Bon m santi m ta pase dwèt mwen nan bouch mwen la pou m regade mwen manje. Anko! Gen bagay! Mèsi Carlos papa. Misye! E ti manje sa Roberson ap manje a ki fè l gen lajè a? A, e avèk swen wi manman m pou n ba l manje. M pran tout san m wi. Pa bliye sa m te di w la non, m te wè sò w la deyò a. Kiyès? Sò w la, madan Nicolas. Manè? Sa l ap fè deyò la? M te wè l chita ap pale avèk Boaz wi. Dèm mwen sa m pat vle pase pa devan pou misye pase pa dèyè pou misye pa vin kontwòl mwen paske ou konnen misye toujou panse se mwen kap di w tout bagay. M konprann sa w vle di. M konprann vre wi. Si lap wè w la lap konn se ou kap di m bagay yo. Bagay sa yo gen lanmò tou. Sa? M pa vle l ankò. Ou gen dout de Emma ke w mache. Sè m, m konprann ou. Men, m te oblije fè aksyon an paske m pa t kapab reziste devan l. Wi, yon fwa, yon fwa, epi yon lòt fwa ankò, ki sa k ap pase kounye a? Yon fwa s on erè, dezyèm fwa, sa ki jan l rele? Bon, m pa kwè m ap vin rete sa lakay li ankò. M pa kwè m ap jwenn mesye sa. Li ka revini. Jiskisi, m poko konn bagay la, m pa ka jije w sèlman. Men m gentan konnen Emma. Imajine w, se yon Mesye a vin jwenn nan ap pale avèk Emma. Èske w konn sa l di? Suze li te gen diferan avèk ou, li kite kay la. Manzè, li pa menm konn kote l ta prale. Li pran malèt li, li ale. Menm ou menm, menm manman, pa t konnen si nièce mwen kite kay la. Eske w konprann sa m di w? Li jwenn li nan lari, li pote l bay manman an. La mwen menm gon rekonesans. Ou vle di pou nèg sa pat ka rantre lakay mwen, pou moun sa pat ka rantre lakay mwen? Ou konn sa k te ka rive Suzli? Paske gason kounye a pa respekte timoun 9 an. Suzli, li nèt deplase, manman pat konnen w pat konnen. Malere a jwenn li Bondye voye yon moun sou chemen li pou l mennen l lakay li, epi ou menm menm, ou voye tenten. Eske l fè sans? Li pa fè sans. Sè m, ou ka fon ti tande m silvouplè? Jiskisi m je suis tout à toi. Imajine w antanke gason, ou gen madanm ou. Pou yon moun ou tande ki te mennen pitit li rantre pou li lakay li, ki te gen yon pwoblèm, pou a chak fwa ou vin nan kay la, ou tande yon bagay de moun sa a. Epi yon bon lè, pou w vin nan kay la, ou jwenn mesye a prèske kole avèk madanm nan, men nan kòlèt, bagay, kòmsi. Sèl sak rete e kòmsi e bo sèlman ki pou la. Sa w vle di la, w akize Emma? M pa akize madanm nan non, men kèlkeswa fason an, lesansyèl pou mwen kè m pat di m pou m te ret gade nèg la ni pou m te di l lòt bagay. Ke m te reyaji. Sa se emosyon l ye. Bon, sa ka rive avèk emosyon m te mal fè l, m te mal reyaji. Nou tèlman fè, nou deja konn, nou gentan panse yon ti bagay se yon son pakèt bagay li ye. Nou tèlman fè. Non tèlman fè. Bon an palan de sa ou menm. Ou sòti, ou k te gintan konnen, ou pat ka fè yon jan pran yon lòt bò a tou? Sa k pou di men pa kay moun ou t ale. Ou pat ka fè yon jan pou te di Emma m rive wi, Emma e e men kijan m ye ou, bon Emma pa janm kon janm pale avèk yon fanm ou. Lè m rive a l konnen wi m pale avè l wi. Emma pa kon janm konnen yon fanm ou. Bon ou pale avèk li, poukisa l pat pale a yon sè, yon fanmi, yon gran paran? Nan moman pou l pale avèk yo a, telefòn yo pa disponib, pa gen siyal. Vin pa gen chaj. Vouloir c'est pouvoir ok quand on veut on peut tout faire quand on veut on peut tout faire. Men sèm e an deyò m te ye se an pwovens m t ale e an pwovens pa gen kouran fò n ka konprann sa. Sou konbyen mwa w ye avèk Emma la? M pa konn yon sè w, m pa konn yon frè w, m pa konn yon matant, yon tantin, m pa konn pyès moun. M pa renmen, nan sa se move, m pa renmen, m pa renmen pran sant la non. Sant lan m pa renmen pran l. Ou pa, ou renmen pa ka fèt, ou di w renmen Emma, dèyè w wè lanmou an. Li pale pou kont li. Sa vient tout seul. Son fyète pou ou pou di, matant men mennaj mwen, matant men entèl mwen, tantin men entèl mwen. Se ou menm sèlman k ap vin ka Ema, Ema pa janm ka al lakay ou, li pa konnen w fanm ou. M pa fin renmen l non. Antouka, m pa ka jije yon sèl moun, m pral kote Ema. M pral kote Ema, m pral pale avèk Ema pou m konnen ki dekwa il en est, ki sa k gen, ki sa k pa gen. M ta fè sa, m pa t ap respekte w. Sa Esau te di. Egzat. Epi, kounye a, ki sa w di m ankò? Genyen l nan lavi, men se pa yon bagay, se pa yon abitid ke l ye. Se pa yon bagay ke m abitye fè. M jis wè yon bagay epi m al teste w de yon bagay, epi ou menm. Ooh! Ok, kòman ye la? Kalos? Ou la? Mwen la. Oh, m pat panse w ta fè gwo gason non nèg. Avò gra? Oh, gad figi li! M te di w m konn fè manman l? Wi, ou te di m sa. Wi, nou te vwazinaj wi. Gad gwosè li! Li fè gason? Aah! Monchè! E m sot pale a Bowaz la, m konn m son 10 minit ap pale avè l, m te wè l chita sou do kay la, sa k gen la? Ou ka pale avè m? Non, non, pa gen anyen non. Ou di pa gen anyen? Bon Bowaz di m ou menm ou pa vle di m? Bon cheri kisa m pral di ou Sèl? Pale avè m, m anvi tande w, m fin tande Bowaz, m anvi tande w mwen menm pou m konn sa, non m vle tande w. Map tande w paske m sot pa labouras mwen menm. M bezwen tande w mwen menm. M pa gen anyen non sèm. Ou si w pa gen anyen? Bon, m vin kote w la ou di m ou gon bò tèt. Li menm menm li sot pale avèk mwen li di mwen jan m te wè l chita la tou. Pale avè m pou m pale avè w. Ki bò w wè l chita la? Mwen wè l chita sou do beton an e jan m wè l chita sou do beton an mwen wè gnba yo pa nòmal. Map tounen a boas. Bagay yo anpire. Pa gran moun ki non mwen. M ka gen zanmi. Boas pa vin jwenn moun sou kote. M ka gen zanmi. On moun ka vin lakay mwen. M pa yon esklav pou boas. M pa esklav gason. M pa yon gad mèb. Wi. Ou pa ka vin tire m kout pye, non sèlman ou kouri dèyè mesye a. Bon talè a lè l vin la, l ap vin fè makak. Ou jis di m pa ka viv san ou, m pa ka sesi. M mande si lè l te kouri dèyè mesye a, lè mesye a t ap travèse lari, machin te kraze, frape mesye a, sa l t ap fè? Ou byen di. Ou byen di. M pa gen, m pa gen santiman pou Boaz. Bon! Daprè sa l sot di m la, gen toujou. Paske l di m, W ap fè jalouzi tou, kote ke l al an pwovens, ou di epa an pwovens li te ye, ou fè l konprann se kay yon lòt fi l te ye, patati patata. Humm! Sè m, bagay sa m pa t ko esplike w. Hehey! Gen toujou! Boaz di m ke li pral wè famiy yo. Li pat esplike w yo pou de rezon. Pou de rezon. Ou pa gen lòt moun non? Non, m konnen cheri. Men di fèt ke se li k di w yo bon m vin di w. Li di m sa m te trè kontan, m te di l pou n ale. M prale tou. Bon raz rale yon bann pa nan pil lò m kwè m pap ka mache, m pap ka sesi kòmsi wout la. E bourik pou ta pou? Men, bourik se. E moun ki monte bourik. Se moun ki monte bourik. M te ka monte bourik. Men gen moto. Lè m pran tout sa yo avè l konsa l di m o Suze li m pa ka kite Suze pou kont. M di lè m pa la m al fè semèn deyò se nan men manèt m kite Suze li. Le pire sista se lè m ap rele Bouraz. M pa ka jwenn li. Lè m resi jwenn Boaz kòm si Boaz se non w twou li ye. Li pa ka pale se sss sss. Ou mèt pale, ou mèt pale, ou mèt pale. E non w twou la l pale avè w. Se kòm si se non w twou. An kachèt l ap pale avè w. Boaz kòm si m ap peze telefòn nan pou m di men Bobo m pa ka tande w byen non bagay. Ok lè l vini. Ou konnen ki moun mwen ye, anvan m reyaji, m poze, m kalme, m fè lespri m travay. Lè l vini, m resevwa l, apre sa, m di, Bobo, m ap esplike l kòman fè, m pa ka jwenn li, bagay seyisela. Pou nan dim wi moun yo al travay nan jaden papal nan jaden manmanl nan jèn bagay sa yo men manman boras paka fè tout yon jounen ap jene sèm. Sa vle di li paka li pa vle li pa vle w pale ak pyès moun. An kominikasyon ak pyès. Ok. Le pire m mande l nimewo granmoun yo. Li di m telefòn manman l nan pa bon men li gen yon tonton l ki abite tou prè l la. Men si map pale avèk moun yo yo pap ka tande. Sa Boaz vle di, se pa se pa jalouzi, nòmalman pe enpòt ou renmen yon moun se nòmal pou fè jalouzi pou li. M pa di Boaz ale kay fi ou non pase li menm ki konn di kote l te ye, li tou met sa nan tèt li. Sèlman m di Boaz sè m toutotan l pa fè m pale ak moun yo m pa nan rekonsilyasyon avè l. Se sa m di.